Mwen salye sou mwen anpil. Mwen gen 3 pitit, mwen gen 3 pitit ke mwen renmen anpil. Mwen gen Samantha, mwen gen Christella, mwen gen Ider, mwen renmen pitit sa yo anpil. E mwen gen youn tou ki pral vin nan wout la trè byento. Trè byen. Donk se pa fò 4 pitit. 4 pitit. Nan fò ta fon ti kanpe apre sa. E bon konnen jan bagay la ye. Fò ta fon ti kanpe. Louko, fò m di w byen Louko. A fò ta fon kanpe. A fò ta fon kanpe. Louko, pa gen sinema. Pa gen restaurant dansan. Sa k gen? Se dòmi an k gen. E ou nan konfinman. Nèg ap tranble. Nèg ap tranble ou konnen. Louko n ap tranble. Len ap rele sou lòt. Bon ou konnen konsa. Mwen kwè nan lign dwat la. Mwen kwè nan fèy de wout la bib te bay la. Fèy de wout la se lòm dwe konsome la fam. La fam dwe konsome lòm. Se nan fèy de wout sa m kwè. Lòm dwe konsome la fam. La fam dwe konsome lòm. Donk yo di fò lòm nan manje fam nan. Fò fam nan manje. Se li kòm pòm kòm fri defandu a. E li k lage n nan kouri sa a. Paske Adan t ap viv nan jaden Edenn trè trè byen, pandan desan zan, byen, men lan li fin chita konsa, li wè de kabrit k ap pran lang. Sa jwe sou Adan. Adan wè chen ap tranble sou chen. Sa jwe sou Adan. Adan wè kabrit k ap tranble sou kabrit. Sa jwe sou Adan. Epi Adan di Jezi Kris yon lendi maten, Ke fewon nou? Ke fewon nou? Ke fewon nou? Sèvitè m a gen rekòmanse pou mwen. Bondye lage Adan pou kont li nan jaden an. Wi men jaden an gen kabrit, papè, papè. Sèl Adan k pou kont li kòm lòm. Adan chita yon bon maten pou l chita yon lendi maten l ap gade, li wè chen ap tranble sou chen, li wè kabrit ap pran langa kabrit, li wè bèf ap rele sou bèf. Epi li di Jezi kris ap mi di edmi ke fe on nou. Ou on nou. Ou al on nou. Ke fe on nou. Asi devan l kanpe, devan l fè l mal. Devan l fè l mal! Anisi fè l mal. Penny l fè l mal. Paske yo te kreye Adan kòm yon gadyen de jaden an, yon gadè, yon jeran, men Adan pa t gen ide de relasyon seksyèl. Men lè Adan wè bèf ap rele sou bèf, a, jan ou konn chen fè lanmou byen, Adan wè chen ap niche tete chen, sa fè Adan mal, devan Adan kanpe, Epi Adan di Jezi Kris, Ke feron nou? Ou on nou? Ou alon nou? Konvye vou nou? Epi Jezi di l, Dòmi. Epi l di l, Dòmi. Epi a minwi dmi, l al on kòt, li ba l Èv. Èv vini. Èv se youn nan meyè fòs sou latè. Men s on fòs de kòve tou. La fanm. Fòs de kòve! La femme douce ki krèm soda, ki krèm rezen, ki limounad, ki kremas, ki likè. Men pwoblèm yo pi lou ke fè, pi lou kal tè, pi lou ko kamyon trèz wou, katòz wou, sèz wou, dis wou, ven wou. La femme stress! Mwen konn sa m ap pran la. Madanm Marcette la vin lakay la sabote m. Li di krache, dòmi atè, woule, plenyen, e li k mèt kay la. M pa ka di l anyen. Men Adan ta viv tankou Sean Paul, tankou Nas, tankou Jay-Z. Men tranble sou chèf, el lage l nan La Fam. La Fam trè trè bon. Men koup mizè yo di tou. Nan La Fam mizè yo di anpil. M salye peyi a. Lekòl ap ouvri 10 out, 10 dawou. Pwofesè lekòl ki pral nan lise a, vès la nan plàn. Vès la nan plàn, epi mèt plàn nan kanpe an zoblòd. Li di li p ap bay vès la. Pase fè 3, 3 mwa konfinman, li pa gen kòb, fò bay kòb vès la. Timoun lise yo cho lendi. Sèl peyi k konsa. Nèg la nan sèman l ap manje marinad, ti pate. M gen madanm mwen gen pitit li kap pran leson pou se leson pou pat renmen n wi oh jovenel oh cheri ou touye m. Pòv sa leson wi. M tou m sezi. Misye kite leson la sa m di a. Paske di manman l sezi ou banm 23 marinad pou sa mwen gen 15 ladann. Pou sa grangou ke elèv la. Oh grangou Kelly Louko bagay la di jan peyi a ye yon peyi ralan. nan mavel m tande RSF yvnè m domi paske m pè peyi a m pè zòn m pè kote yo ayiti gen plis zam ke moun ayiti gen plis zam ke moun a monchè m al nan antèman m di w antèman gen plis zam ke mò a mèt m ap kriye a de douz lan menm de douz w ale je a popow m sezi m sezi mesye Mèt mò a Mèt mò a ap kriye a de dous Pastè a reponn li tou wi An wè ebsèz paw paw renmen k mèt la Pastè a reponn li tou gen replik gen replik Replik Twòp zam Jovenel gen anpil kòve nan men l M panse monchè nou gen senatè AI Depite AI Direktè jeneral lapolis AI Men nou pral vo prezidan ayi tou. Jovenel pral ayi. Sil pa chanje lavim mwen menm Jan map viv nan balèn map gad yèyè swa map manje yon manje nan balèn em boule fwam Nap gon pre prezidan ayi 2021 7 fevrier 2021 prezidan ayi ayi Lè w ayi ou paka achte kredi Lè w ayi ou gen limit ou yeah sa m sezi Pa touyem non. Nan bouch avanse. Louko yo te pran yo ka pranm tou. Yo ka pranm. Ay gwa fè pran wi. Chak maten prezidan fè 3000 manda pou arete moun kap pale anpil. Fò pridan, m pridan tou. M pa lave nom sou manda. Depi arete yo eskokri. Eskokri. Asosye de malfetè. Kriyè, tiyè, lougawouyè. Pridan. Yon èg ki nan lapolis Ozetazini touje plis kòb ke komisè. Ayiti. Yon èg ki nan la polis Etazini toujou plis kon komisè Ayiti, kon enspektè. Yon èg k ap vizite anlè Etazini, li pi alèz kon enspektè, kon komisè. Èg la ki te vle di yèm. Nèg ap viv vrèman mal. Gon renyon fèt yè swa nan syèl. Pale anpil ki nan syèl yèswa. Sak pase? Chak nasyon ap bay kantite moun li ap bay nan syèl la. Etazini ap bay 2 milya. Lafrans 4 milya. Ayiti Ayiti 15 moun wi. Poukisa? Ayiti twòp defo. A ou pale kaka nan syèl la atè, kaka nan raje. Podyab Jezi Kris pral fè kòve avè w bann salòp sal. Al boule kawoutchou, gen bagay sa nan syèl la, ou gen lè fou menm. Reyinyon fèt, bon figi ou mare. Reyinyon fèt, reyinyon fèt nan syèl wi, pou kantite moun k ap monte, nan syèl la, ki ka monte. Yo ayiti ka bay 15, nan redi 15, e pa 20, shalom ipokrizi, pa gen shalom. O, twòp kòve, twòp defo, an pral lave asyèt nan syèl la, watatè se pou non anmi, jamè! Jezi ap fè pwofesè l ap mouri, yo di ayisyen an limite, o, o. Ou fè fod etazini, fè fod kanada, fè fod an frans, men ayiti jamè, syèl la jamè. Jezi pale avèk tout ou gade nan syèl yo yèswa, yo di ayisyen ap gad figi yo avan. Yo gen twòp defo, yo ka vin fè talo tant nan syèl la. Fè vye prela sal, vye rad sal, kilòt sal, slip sal, vye boksè sal, on pwòp mal pwòp nou ye. Ap pran langa kochon, pran langa kabrit. E maladi yo, nou pap mounra maladi yo? Jamè. Humm nou m sezi louko monchè sa touche m tou sa touche m jan nap viv mal louko nap kraze peyi a nou gen 216 217 an nou lib Dessalines kriye wa Christophe gwo nèg ki wè zonbi li yèswa l kriye wi hein E lè w pral Okap. Wi Vètyè. E gon mòn ki rele e e pa mòn karate non. Mòn pilbowo. Mòn pilbowo wi. Yo yo wè Christophe kap kriye. Twòp fatra Okap! Okap gen plis moun ke fatra. Gen plis fatra ke moun Okap. 200 50 ans. 350 ans. 50 ans de d'existence. De d'existence. Eta moun sa yo ap viv. Moun ap bwè sa pi bon. Sikola. Mal domi kan fanm ti ayisyen yeswa m di w bouch matant li fè m paka domi lap bay li banm van wi bouch li tiye 16 manigwe mwen li pe bouch wi e lèm li m fon dlo sik pou li moun yo grangou chèf sousbi wi li anba nan geto a. Humm m lakay la m di w chen an visye moun yo visye tou. Humm m sezi. M pale papa m di papa m ba chen an libète. Nou pa ka viv byen konsa. Chen pa ka bay menm jan avè w. Papa m bay chen an bay tou wi. M di pa kite chen an jape konsa. Li pa t manje pòm. Gen de moun ki gen lontan pa wè yon chen bay wi. Anba nan geto l bay papa. Bon l bay. Bouch ap sou mwen tala on soulye. E mwen son boite li sou mwen on soulye. Chèlè di pati. An fransè. Pati pa an fransè. Si lang fransè a ede nou tou. Sèvitè blagè pa nan mesye. Wi nou zalon la. Je pense que ce pays doive malade. Peyi a malad louko. Louko, m panse nou gen anpil pale pou nou pale de Ayiti. E fò Jezi di yon mo pou nou tou. Peyi a twò malad louko monchè. Hein, nou gen pàn gaz. Hein, pàn gaz, pàn kouran. Prezidan di w 20, kouran 24 sou 24. Men l chanje l vin Ou malgre feminen. Madan Mistè Mesye Fini maten m ba depoze plent mwen. M di minis lan, Mayko pa ka pran lòt antèn ba yon fanm. Li di m il è imanist. M dakò wi. Mayko imanis. Mayko reste limen. Jan n viv la. M ap salye Samanta, Krisila e 2 pitit mwen mwen anpil ki yo soufri tou 2 peyi a. Mwen sèvitè blagè. Diaspora ap kenbe m. Diaspora ap kenbe m anpil. E diaspora yo m pap janm pa pale de nou. E m panse si n ta fè yon Ayiti avèk diaspora n ka pran yon souf tou. Ou gen twòp ak leta atè a la. Paske m panse nèg atè yo, Ayiti, y ap fè yon politik. M yo mi ba. Pa touye m son moto m gen. Men m blende tou wi. M gen yon mouchwa wouj nan pòch mwen la. Manaus monchè. Manaus monchè. Vin mouri la a. Bidyo, Brant, Maksèn blende machin yo. Mwen menm tou m kare detou nou bò lakay mwen. Ou tire m ap ri ou. Yeah m gen blende pa m tou. E blende gen twa pi bon ke blende Jovenel yo. Yeah. Paske lè w tire sou nèg Gran Avni yo ri ou. Yeah. Nèg vilaj li yo fò grimas paske yo blende tou. Pye atè. N al achte pil blende yo jous Arabi Saoudit. Men la a m di w wout nèf yo blende moun. Nèg a bon te, te bal. Atè a la. 19 20 bal. Wi. Yo twa M 16, 12, 13. Men bal ki pa nan te ap touye w. Bal ki pa nan te ap touye w tou. Bal ki pa nan te a. Ap touye w. Nou gon afè lougawou tou. Bon la mwen m fò m nan lougawou tou. Yes. M nan lougawou. Ou nan lougawou. Ou vle m kapab nan lougawou? Jan bagay la ye la a. Louko, gran papa m rele pastè Odimil Pèsi Konpè. Pastè Kò de Kris, legliz Kò de Kris. M leve nan Kò de Kris tou piti. Manman m moun Kò de Kris. Menm Jezi, m renmen Jezi. Menm lèzòm tou. Paske, kisa l ye? Jezi lwen nou Gen bagay aksyon l paka fè pou nou Jan bagay la ye la Gen nuaj Ou pa fè min de sab k ap bare syèl la la Si w bay l djab w ap kaka la anba Fè grimas y ap manje w anba la Pridan Le tan pou Jezi vini. Y ap gentan manje ou. Il est très haut. Les diables sont là bas avec vous. Atè a la. Avec vous. Ils vous avez koutoye. Aimé aussi. Paske le tan pou Jezi sot anlè jis nan syèl la. Atansyon, fò pridan zanmi m. Ou gentan pran 16 bal nan tete. Lè w al nan fèt kay Dimitri Vorbe, kay Bidyo, kay Brandt. Se ou k sèvi tèt ou. Tout moun obò de la pisin, y ap manje sa rele kimkis. Kimkis, on sòt de vyann nan bwa. M al nan yon fèt bò lakay la yè swa, sa pran m pa ka pale non. Nèg yo koumanse ap tann manje a. Minwi yo pa ka manje, minwi. Boutèy! Boutèy! Mèt fèt la pran 7 kout boutèy nan tèt. Boutèy ponyè. Bon mouton grangou. M sezi wi. Oh yal nan fèt la kòm yo poko ba yo manje epi yap voye boutèy. Moun yo grangou. Hein moun ale nan rezi ayinè nou kòmanse manje ayinè. Ok ok. Gen 2 doum kola nèg lage yo nan kola zira a pwa minwi edmi. Louko manje gou malere gou. E malere ou ye em fache pelo wi. Manje 47 manje wi. Jan grangou a ye a. Wi oblije. E dyare pranm nan nwit lan. Dyare pranm. Ou gason manje ta. Manje ta. Menm m sonde ki poul fè la. Lè w se papa pitit pè de fami ou dwe mache avèk sachè nan pòch ou. Mwen gen 4 sachè, mwen wè 32. Pou m pa sal pye m. Pridan louko m pridan! Pridan! Je sali mon sponsor. Sali biznis lan. Sali biznis li. Son ki fanm ki kenbe m. M salye manno nan florida nèg douya pitit douya manno m salye w anpil nan miami m salye mirlène madam mirlène kernizan m salye mesye jean robert marc nan etazini new jersey m salye dije m nan dije djòlè a benoit alexis e m salye tou guilloux foens m salye w foens etazini m salye mackenson florentin nan queens valley queens. Louko se kòm Gayiti men nanm mwen etazini. Wè m konnen. Nanm mwen etazini. Louko, dyaspora yo reyèl. M pap pran prezidan kap banm manti ankò. Ok. Wè si dyaspora k te di m tè a, dlo a, kouran an m tap jwenn li. Ok. Ou tap jwenn li. M tap jwenn li. Bon, kanmenm. Prezidan Jovenel gon AI nan men nou la a AI Jezi sove nou sove nou non minista tourista lanmèsta nou gon peyi li gaye nan sa rele w car wash car wash m gon fanm ki di m wi yè swa l renmen avè m fè lanmou mwen nan car wash yè swa a yon gran bòs. E bòs la kanpe nan gòch la ap achte ti nanm a 20 dola ayisyen. Mwen manman kann ayisyen nan menm 5 goud. M pa ka fè anyen, m pa ka reyaji non. E sa k ap pase nan geto yo la kounye a la. Mwen sot tankou bò lakay la, mwen genyen Baby Bar, m genyen Bato Bar. Lè apremidi nèg pa ka kanpe. Lè bòs yo vini m di w, ou gen 15 dola se fè yon bak. Bal boss la viv byen. Bal viv tankou Messi, tankou Cristiano Ronaldo, tankou Naz. E yè swa gwo nèg kap bay bwason bò lakay la m rele pitit fi m di antre! M nève. Fò m pa grangade m di antre! Branche 3! Di papa poukwa m di kòm sa? Madan je. Direktè jeneral OCDH la pral anba a. M sezi wi. Gè sivil. Tout moun ame. M sezi m di w. Ou make yon fab wi m di w lame tou. Lame. Map veye direktè m. Mesye m sezi! Peyi Dayiti gen 12 milyon ayisyen nou gen 6 milya zam. Gen plis zam ke moun. Men zam yo te ka itil nou wi. Fè l fè trafik. Pa touye moun avè l. M salye Chuch Moalis e profesè anglè m nan, m renmen l anpil e kap profesè anglè san dlo Ayiti. E san dlo, san dlo, il est sans dlo. E nimewo telefòn Chuch Moalis se e se 44 10 47 07, se zanmi pa m ki toujou pale de anglè vizyèl e sèl ki vin avèk fòma sa pandan w la kay w pa aprann anglè a fizikman. Mwen aprann anglè a tou. Se pa anglè m te mouri avan yè. Men anglè a ki sou m. M t al anbasad amerikèn an fèt. Gwo chèk bare m, chèk militè, chèk milis yo. Chèf Jap di, Hèèw! Ensekitè di Msye Fitè, Non, jamè! Si Anglè w pale avè l, di, Hit a fox on your thigh! Deplase! Pa bliye, aksyon mwen la, m sou Facebook, m sou YouTube, m sou Yahoo tou. Rele m. Aksyon mwen la m anlè. Sou YouTube, sou WhatsApp, m sou Yahoo tou. Sèvitè? M anlè. Sèvitè anlè? M anlè. M gen yon telefòn pèpè, m achte l avan, 800 dola. M sou Yahoo. Solèy la gen twòp goumen ladan l. Twòp batay, goumen, jwèt ap pede goumen. Sou l tounen w dezè. Twòp goumen. Mwen m vle pou depite. Apre li mèsi mwen. Mwen gen yon strateji. M voye 300 valiz bay ti Ayiti yè swa. Moun ap wate avèk anpil kalmte. Yo pa wate koz y ap tire. Moun mouri. Bò lakay la m bay moun yo. Chak swa m bay 16 moun bouyon. Lè maten m bay kafe. M ka chèf loko. M gen yon diskou. je pense que cette commune doit changer avec mon présence. Ah, Cité Soleil, il y a temps de changer Cité Soleil. Je pense que moi, à autant de haute étoffe, ah, Il konprann ke sèt konmin dwav kanpe otan de zam. Twòp de moun dwav mouri la fam osi fanm ansent timoun 8 mwa avèk ma prezans dan la chanm. Demen anlè palman m pap ede moun non. M pa nan afè al fas prezidan. Se demen anlè. Paske m fè 20 tan nan mason, 15 an nan mekanik m pa janm chanje vi m. M nan lekòl tou m bay timoun leson. M pase nan palman m ka pran sous nan palman. Gen pdm, gen fich gaz, gen kat telefòn. La louko m ka bon, la louko. La m ka bon. Pa bliye fanatik Real yo. Sèm te pale sou fanatik Real Madrid. Nou pral pote yon gwo kwa bridjè devan Manchester City United. Deba la rèd pou nou. Mwen se fanatik Real Madrid de kè, de nanm. M se fanatik Ajantin. Men pou kòve mwen m fè m kite Ajantin m al nan Brezil. Mwen si mwen ta rete m ap vin tankou Ayiti. Paske Ajanten yo pa renmen koup, yo renmen bèl gason marye bab, fè grimas, mouye cheve, fè grimas! Men m chanje kounye a m kite Palermo m al nan Neyima. M son fanatik Real, de kè, de nanm e m kwè ke apremidi an Je doiv manje siti. Kite nimewo telefòn nan zanmi tab lagè. 31 92 09 80 M sou youtube, sou facebook, m sou whatsapp. M sou instagram. M sou yawout.